Pa gen pyès moun k ap vin sove peyi Dayiti. Menm si ou tande lentènasyonal ap reyini sou reyini, tout se pawòl tafya. Se ou k pou sove tèt ou. Rezon an senp, dirijan nou yo mele ansanm avèk tout lòt sektè yo, se yo menm ki fon kowalisyon pou ke yo kenbe nou nan ensekirite a, alò ou pa gen lòt chwa ke file manchèt ou. Komisè Jean Ernest Muscadin di Bwa Kale pi rèd! Medam, matmwazèl e mesye, dènye aksyon sa a komisè a poze, se kounye a bandi yo panike. Chèf de gang Izo menase popilasyon an menm jan Premye Minis Ariel Henry te fè l. Hum! Izo di nap bat kò nou, kòm m tande nou di bwa kale, ebyen kounya la a se bal pale. Ou raple w, premye minis lan te di nou ret trankil se remèt kò pa fè jwèt bosal sa li pap bon pou nou si bandi yo ap touye nou kite yo touye nou, ebyen pèp ayisyen m pral fè w tande ansyen premye minis Claude Joseph pale e felisite popilasyon ayisyèn nan pou nouvèl inisyativ sa yo pran pou ke yo kapab lite kont ensekirite a e non sèlman sa tou remèsye lapolis pou je efò l ap fè malgre ebyen gouvèneman pa deside ba yo materyèl nesesè a pou yo konbat bandi yo wouy manman manman manman gade yon levanjil pastè manchèèt frape ankò zafè kretyen ap le san de jezi biw ap Tann jezi pou vin mete sekirite nan peyi dayiti se nan djakout nèg okap na wè sekirite ebyen pèp ayisyen pastè a di kite dèyè letènèl an repo li deja ba nou konesans poun debouye nou mete sekirite nan peyi a mezanmi Bandi yo pa gen lòt opsyon pou yo se achte yon manchèt. Ou kwè se zen nan peyi sila, zen pete ant yon polisye ansanm avèk madanm ni, wi madanm ni ta ansanm avèk yon avoka, madan avoka li menm kanpe an bwa kale, bon padon se pa bwa kale, peni epluche pèp ayisyen, kounya la map poze tèt mwen kesyon, kòm etan done pandan dènye moman yo la gon maryaj ant lapolis. E la popilasyon? Donk eske madan avoka a ap jwenn ansanm avèk polisye a pou rezoud pwoblèm ensekirite seksyèl sa? Pèp ayisyen koze yo anpil mwen envitew rale chèz ou chita fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abòne e mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa sou fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou pa rate okenn videyo zanmi pa ou fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont ayè e kont sa ki se te machin prezidan ap pase vakabon ap kouri dèyèl mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se pousyè ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen mwen pral flannen mwen wè de chimen pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi. anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou Tag 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse Zanmi pa w Fouco. Zanmi pa w Fouco ki rantre lakay ou pou yon lòt edisyon spesyal. Medam, matmwazèl e mesye, pa gen pyès moun k ap vin sove nou anba gang yo, se nou menm ki pou degaje nou, debouye nou, sove tèt nou. Gouvèneman an di nou, ebyen, pa fè jwèt bosal, tandiske mini jistis la di nou, li a de teritwa pèdi ke chak moun defann tèt yo, ebyen kou nou pran manchèt nou kapab wè tout les assassins de la République tout plim nan do yo. leve. Ebyen medam matmwazèl e mesye komisè Muscadin ki te deja ebyen livre l nan yon batay nan yon travay kont lensekirite trake bandi ebyen pèp ayisyen komisè Muscadin vin pi wouye pi koupe li vin pran plis prekosyon toujou avèk dosye bwa kale sa nan pòtoprens depi se machin kap pase kap rantre nan gran sid peyi a ebyen li menm li kanpe machin sa yo Donk medam matmwazèl e mesye, menm chofè moto k ap pase, ou sipoze kanpe pou yo verifye poze ou kesyon. Sinon, ou konn bagay yo deja, bwa kale, lari a frajil. Mph. Pase m ta vle miskaden prezidan paske se miskaden ka dirije peyi a se miskaden ka kenbe peyi a an otaj miskaden. M pa dou vre Muscadin ka kenbe peyi an an otaj hahahaha Anmweyy men eske w wè sa ensekirite a fè pèp la pèp ayisyen tout bon bagay ki ta sipoze soti nan bouch li l pa ka soti waww. Kalm ou kalm ou gason kalm ou ok kalm ou. Kite chèf la fè travay li an silans. Donk pèp ayisyen ou kapab wè. Depi lè machin nan ap vini, chofè a gentan tou mete men l deyò pou salye komisè a pou gwo travay l ap fè. Se pa ti koze piti non. Bwa kale! E sa k pa la kontan anvayi! Aletranje m zame yo voye ba kòb la yo pou nou. Nou bezwen 3 cha ti Magali. Nou bezwen 3 cha ti Magali. Fò miyagwad chanje. Fò dyaspora yo ka antre. Fò polisye nou yo peye. Nou bezwen voye 3 cha ti Magali ban nou. Bwa kale! Anmweyy bib salye jounalis mwen yo nan travay sa yap fè a paske yap fon bon travay lame miyagwan chanje lame miyagwan chanje. Li poko chanje toujou donk pèp ayisyen ou kapab wè bus kap pase jenn gason yo paka konprann ou an ti jan sal fò fouye tout sa ou pote. Komisè Muscadin kap mete lòd nan dezòd pèp ayisyen. Donk sa se yon bus, majorite valiz sa yo ki dèyè a yo pral desann yo, e non sèlman sa tou komisè Muscadin menm monte anlè bus la pou kapab verifye pèp ayisyen, verifye èske pa gen enkoni ki pase. Hum! Men sa Ariel pa vle a, men kòman pòt la fèt la menm Bondye papa? Ou konnen nou toujou monte bus yo tankou sadin. Ou kapab wè pèp ayisyen depi se ti bwat ki byen fèmen Malgre mèt bwat di se telefòn men komisè Muscadin ouvri li verifye poul wè vrèman eske se telefòn. Bravo komisè kontinye mete prensip nan ni peyi a puiske nou konnen tout peyi a pa ka gate fòk sekirite a kòmanse mete yon kote epi pou tout rès lòt zòn yo pèp ayisyen sekirite kapab blayi ladan nòmalman. Nou genyen ansanm avèk nou ebyen ansyen premye minis. Doktè Claude Joseph, Bonjour doktè sa fè lontan nou pa wèw prezante devan la près, kisa w pote pou pèp ayisyen an jounen jodi a? Nap salye e felisite pèp ayisyen an pou angajman l, kouraj ak detèminasyon nan batay lap mennen pou l pran desten l nan men. Kouwè m toujou di l la, batay pèp ayisyen pa genyen an se batay li pa janm mennen an. Nan moman sa a. Peyi a ap travèse yon kriz miltidimansyonèl. Se yon kriz politik, sosyal ak ekonomik. Politikman peyi a san gouvènay. Nou fas ak yon gouvènman dekriye, ilejitim, enpopilè. Apre prèske 2 lane sou pouvwa a, rezilta a se zewo bare. Se poutèt sa popilasyon an ba yo katon wouj. Jan nou tout konstate l, Ariel Henry pa manifeste ankenn volonte pou jwenn solisyon ak kriz gouvènans sa a. Pandan plizyè fwa, li deside pase anba pye kèk sektè nan vi nasyonal la ki te montre bon jan volonte pou rezoud kriz sila a. Jan nou tout konnen l, Ariel Henry. pa sensè. Ekonomikman lavi a vin ekstrèmman chè. Moun pa ka manje. Moun pa ka peye kay. Pri tout pwodui premye nesesite yo tankou lwil, pwa, mayi, diri, espageti, bannann, moute tèt nèg. Kanta pou gaz la ki se yon pwodui transvèsal, pèp la pa ka jwenn sa. Enflasyon an atenn ba 50 pousan. Ki vle di. Ki vle di, pèp la vin 50 fwa pi pòv, pi vilnerab, pi mizerab. Goud la tounen zòrèy bourik. Anvan 7 jiyè 2021, pèp la te bezwen anviwon 90 goud pou l jwenn yon dola. Jodi a, pèp la bezwen 168 goud. pou yon dola. Difikilte ekonomik sa yo se rezilta movèz jesyon ki chita sou koripsyon, nepotism, favoritism ak kliyantelism. Sosyalman, n ap viv yon moman kote klas mwayèn nan disparèt, ti machann, Madan Sara, bizismann, peyizan dekapitalize nan peye ranson pou zafè kidnaping. Medsen, enfimyè, pwofesè, avoka, enjenyè, jenn fanm ak jenn gason ki reprezante avni peyi a ap kouri kite l pou al chache lavi lòt kote. Anpil moun ap kite peyi a akoz ensekirite ak kidnaping. Sitiyasyon sa ranfòse yon sistèm ki te deja chita sou inegalite ak enjistis sosyal, kote moun ki pòv yo vin pi pòv. Kriz sa gen yon enpak sou lavi fanm ak tifi an patikilye. Yo sibi tout fòm vyolans, tankou. Vyolans fizik, vèbal ak seksyèl. Fas ak sitiyasyon malouk sa a, pèp ayisyen an reyaji. Li dekrete pèmanans. Li deklare koukou wouj kont ensekirite ak kidnaping. Pati politik ede ap felisite pèp ayisyen pou angajman l. kouraj ak detèminasyon l nan batay l ap mennen kont ensekirite ak kidnaping. Ede a pwofite moman sa a pou l salye travay fòs lòd yo. Malgre Ariel Henry pa ba yo mwayen, men yo deside akonpanye pèp la nan batay l ap mennen kont ensekirite a. Ede kwè tou, chwa souveren pèp la fè pou l asire dirèkteman sekirite l nan plizyè katye se yon imilyasyon nasyonal ak yon lòt echèk pou Ariel Henry ki pa gen okenn lejitimite ak konpetans pou kontinye ap mennen bak peyi a. Nan sans sa a, pati politik la mande pèp la pou li aji ak anpil entèlijans. Ede ap envite pèp la pou l kontinye fè koukouwouj dèyè bandi nan tout katye yo epi remèt yo bay fòs lòd yo. Ede envite pèp la tou pou l renmèt bay lapolis tout zam ak lòt materyèl ke yo rive sezi nan men atoufè yo. Pandan pèp la ap kontinye pran responsabite l douvan aksyon kriminèl yo, ede ret kwè, se bon jan politik piblik k ap ede n atake tout kalte rasin ki lakoz kriz ensekirite istorik sa a. Ede kwè. Ayiti bezwen bon jan politik piblik ki ka bay timoun yo ak jèn yo yon lòt pèspektiv. Pati politik la kwè peyi a bezwen bon jan inisyativ ekonomik ak sosyal ki pou kwape lamizè, povrete ak chomaj k ap fini ak popilasyon an jounen jodi a. Ede kwè Ayiti bezwen enstitisyon solid, ki ka rive kontwole koze zam ak minisyon k ap antre ilegalman nan peyi a. E de kwè tou. Peyi a bezwen yon sistèm jistis djanm ki ka jije ak kondane gran nèg ak politisyen k ap enpòte epi simaye zam ak minisyon toupatou. Yon lòt kote, e de kwè se dirijan konpetan ak vizyonè ki soti nan bon jan eleksyon ki ka retire peyi a nan kalfou difisil l ap travèse a. Nan sans sa a, Ede ap mande pèp la pou l mete bon jan presyon, bon jan mobilizasyon sou Ariel Henry pou l kite pouvwa a, epi pou nan lespri atik 149 konstitisyon an pou konsèy minis yo chwazi yon premye minis nan mitan yo pou 30 jou. Pandan 30 jou sa a, PM pou ti bout tan an ap gen misyon pou l jwenn yon konsensis nasyonal ak tout fòs viv nasyon an pou fòme yon gouvènman k ap gen pou misyon, 1 kwape ensekirite, 2 chanje konstitisyon, 3 òganize eleksyon. Ede vle pèp ayisyen an konprann sitiyasyon peyi a pa yon fatalite. Yon pèp ki fè revolisyon ki akouche 1804 la, yon pèp ki goumen kont lokipasyon, Yon pèp ki te rive derasinen diktati fewòs Divalye a, se yon pèp ki gen randevou ak listwa e ki dwe kontinye batay pou konstwi yon Ayiti nan dimansyon bèl istwa sa a. Ede ap raple pèp ayisyen an ki se li ki souveren, se li ki granmoun tèt li, se li menm tou ki gen solisyon kriz tout kalte k ap brase bil peyi a. e de kwè lè a rive pou pèp la pran bon jan angajman nan responsabilite istorik li genyen pou l remete Ayiti kanpe. Ede kanpe bò kot pèp la, e pèp la mèt konte sou ede pou konstwi yon Ayiti nan dimansyon listwa. Vwala, medam, matmwazèl e mesye, ou t ap tande, ebyen, deklarasyon ansyen premye minis Claude Joseph. Men, frè m ak sè m k ap koute m, byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a. Bon. Fenomèn bwa kale sa pèp ayisyen lage limena sou tiktok nan rakonte oh fòm montre w ti video sa se extrèmeman enpòtan. Ayy. Ayayay manman ok ti chouchou wè sa se sou tiktok pèp ayisyen hein se ti chemiz deboutonnen jiskanba epi ti fot Ti tatou? Sa sa ye la cheri? Bouchon zam? Je ne sais pas? Se ti tatou, you understand me? You. You. Oh my God, oh my Godness. Ooh. Souris mon amour, dents dures, mouah, c'est trop cute. Frères et sœurs bien-aimés, chak grenn dan yo gen espace. Hee jansiv yo lèd oh my God oh my goodness se tèlman enteresan anh ok se konsa sa te ye wi anvan bwa kale pèp ayisyen waww humm pèp ayisyen epi boom bwa kale hehe epi many. Mwen gen yn meme mwen men manmanm epi yap dim madan gang m pa konn nan yn men sa yap dim. Why you cry my baby why why you cry. Gad kote dyaspora jwenn jistis non ou konn hahahaha mezanmi nan jou pase yo bif ki te genyen ant medam repiblik dominikèn o wi dyaspora patati patata epi boum men kounya la w tande gang gang gang gang gang gang gang gwo kout chapo pou anpil fanm ki nan geto a. Gwo kout chapo pou anpil fanm ki nan geto a se vre ke m konnen sitiyasyon an difisil men yo toujou fè efò yo kenbe tèt yo men kounya la pèp ayisyen ou kapab wè ti cheri a nan jou pase yo tap ka lekòl byen nice epi men kounya la se dlo nan je pase yap dil madan gang. Sak pase menm ma belle. Humm map fè lè sida nan boura mas maron nan e nan maraj pam. Mezanmi ti pit la pa konn anyen nan bagay lan non. Ou konn pou kiyès bagay la fè mal se pou Marman. Se pou madanm humm se pou madanm nan bay la fèm mal humm pa kriye pa kriye pa kriye tande humm eh poukoi tu pleure ma chérie ne pleure pas hein li oblije fè video pou di li pa nan gang epi èske ou wè wèl lèl kot manmanl kòmanl ye. Manman pa sou rezo. Epou te met menm ti chemiz li. Ala traka papa. Bagay la di wi. Souvan. M pa di w nan anyen non ti cheri men souvan pèp ayisyen granmoun yo konnen yo se ti jezi nan po krab epi yo gentan travèse 70 pas dlo. Gade chita malerèz la. I love you. Eeii oh my God oh my Godness Ne pleure pas ok ma chérie tellement jolie pa la peine pou kriye men phénomène bra kale a pèp ayisyen. Eyy bwa kale a bay danje frèm ak sèm kap koutem ou kwè se koze genyen chèf de gang izo bon frèz e sè byen eme fòk mwen diw majorite medya tradisyonèl laplipa jounalis ki toujou nan opozisyon Lèm nou nan opozisyon toujou nan kraze brize etc. Moun sa yo tou ki toujou afilye a gang pase nou konn sa tou. A chak fwa gon mouvman kap fèt pou ke popilasyon kapab soti nan sal ye a yo pa janm aksepte. Gon seri de politisyen opozisyon, tranzisyon tou se toujou konsa. Ebyen wap wè diskou yo pa diferan pa rapò ansanm avèk diskou bandi yo. Bon m fè w tande izo kap menase popilasyon. Map salye tout moun kap viv lan mond lan nèt spesyalman ayisyenm yo. Koman nou ye koman nou ye. Ou gen ayisyen tou? Nasyon sa genlè pa enmèt franchman. Ay tout gang enmèt li, tout vòlè, tout politisyen. Pa vin pale anpil la e 3 minit selman 3 minit e moun akayè moun kabarè poze nou si nou pa poze nou nap wèl ok e menm sa ariel te di a wi e ou kapab wè yo tout sot ansanm pèp ayisyen yo tout soti ansanm nan menm moman premye minis lan fè deklarasyon An menm moman tou, tout chèf gang yo ap fè deklarasyon, bon tout alye yo, pou m byen di w. Li senp. E diskou PM nan avèk diskou mesye yo pa diferan. Eske se menm kote yo te ekri? Se la kestyon ki se poz. Wè moun sous matla k ap bat kò yo, depi se sivil k ap soti nan zòn minotri ki pase anba rach yo. Ok. Waww. Ariel di nou pa fè jwèt bosal Izo vini di nou li menm Ou sonje moun minotri moun minotri sou smat la ki tap bat kò yo yo rache yo e lè sa lè yo rache yo a pèp ayisyen premye minis la pa di way sa vle di l te bay bandi yo lòd pou ke yo rache pou yo pa anmerde l. Eske tu konpran? Eske w konprann kòman peyi ap dewoule la? Ou kapab wè se lè popilasyon an pran dispozisyon rale manchèt li, sa fè premye minis lan mal li di pa fè jwèt bosal. Etandiske lè bandi, lè Izo t al touye moun sou smatla yo, li pa t di way, se kòmsi l pa t okouran. Ew kapab wè izo vini li di menm bagay la. Voye dinozo yo al kote yo nan sous matla yo lage m tou pran zòn sa nou jwenn anpil la manchèt wi nou kite sa yo atè nou te fon reyinyon kilè sa nou vini nou atake e pat atake non nal dèyè atake sous matla nèg mwen yo nou kite anpil atè sak gentan kouri kouri yo vin a blende sak gentan kouri kouri kilè sa nap fon reyinyon anndan kabaret Dinozò yo al bann vizit, sak ret atè ret atè sak gentan kouri kouri. Dinozò yo, nan sous pat la poze, pa atake moun yo kabarè. Moun kabarè akayè poze nou. Pou sa pa pi grav, paske depi nan bat kò nou, ou wè kote n ye a e la m pral jwenn nou, anndan kabarè. Li ka pi, sa ka pi grav. Apre sa, m tande bwa kale bwa kale. Si gon bon bwa kale kap fèt, fò Izo pran nan bwa kale. Fò Ti Lape pran bwa kale. Fwa Manno gon bwa kale ki li bway bougòy Jeff Lixon Vitelòm lanmò san jou yeah fò nèg yo fò tout pran bwa kale si gon. Ou konprann pèp ayisyen se staff la se ami chèf polis la se zanmi Andre Michel yo se zanmi premye minis la osi senp wa ki non li site. Se alye yo ye, se zanmi yo ye, se patnè yo ye. Bon bagade kap fèt la mwen gwo pakèt inosan ap tiye nan lari a m tande bwa kale bwa kale moun kite gen kont a moun bwa kale bwa kale bagay sak pase debisi a piga m panse kòmsi se de twa grenmoun ki melanje a de twa lapolis fatra de twa polisye fatra yo panse yo fò non wè nèg nou t tal pran debisi yo Nèg sa yo ki deplase a, menm yo menm yo nan konn antre yo, nèg ki mache a bal yo, a machin bal la, li fè wout pal, li kite nèg yo nan. Men, depi kilè w te konn vin ban nou eksplikasyon lè sòlda w mouri konsa Izo? Ou stupid! Hahahaha! Quand le bois cale est chaud pèp ayisyen hein! Depi kilè w konn vin ban nou eksplikasyon lè yo fann tèt sòlda w? Ti lapli vini di se inosan mesye ki mouri yo, yo pat al atake, yo pat al debisi, kounya mou menm ou vini ou di konsa, sa ki mouri yo se chak ki te fè non wout diferan. Hahahaha non nou sipoze fè ti repetisyon avan mesye. Bon nèg yo ret a sèl chajè yo avèk de twa grenn bal nou tou pwofite de sa ok ok gen de twa nèg nou rache. Waww Waww. Menm ki t pami nèg nyon tap rache yo gen anpil nèg sikse ke w t pa rekonèt, anpil inosan rache. Wi se nòmal nou pa janm rekonèt yo. Men sak bèl yo pa janm rekonèt yo apèp ayisyen m pa janm wè granmoun vin reklame yo tou. Nou toujou pa rekonèt yo nou toujou pa rekonèt yo toujou konsa. E moun petyon vil. Ok. M tande n kanpe an bwa kale moun delma. Ok. Majorite yo a tout moun petyon vil non. E byen ou e la nou menm nou kanpe an zam pale. Ok. Nou kanpe an zam pale. Mwen n la brache inosan brache bagay. Mete n sou men nou vin atake izo lan kwen an. Depi n pa ka rache m sa pa gen bwa kale. E pi. Trè byento nou ka jwenn yon ti vizit wi. Nou ka jwenn yon ti vizit. Pa gen pwoblèm, nou va gen tan pou n ret sou ou. Sof ke, genyen ki te di plis pase w. Genyen ki te di plis pase w. Jounen jodi a kote yo? Frèz e sè byeneme, lè sitiyasyon an difisil, ou bezwen pawòl sa yo pou kapab redouble fòs ou, kontinye mete bwa kale Son seri de ti vakabon, son seri de ti san sal ki anpeche nou fonksyone. Avèk vou, Pastè Manchèt. Bondye pa voye nou sou latè epi pou l al plante mayi, plante patat ba nou manje. Non, l chaje l pou l fè patat la donnen. Men nou menm fò n met lyann patat lan ba tè a. Egzakteman si Bondye fè nou l mete konesans nan nou se pa li menm kap vin met sekirite a se nou k pou file manchèt nou epi mete makak sou vakabon. Bondye ap fè mayi a pouse men fòn plante grenn mayi a Amen. e fòn sakle l fòn wouze l donk Bondye pa mete nou sou latè pou lap bebisite nou nan tout bagay. M alèz. M tande lòt la ap priye pou delivre Ayiti. Mande m kilè Ayiti te anchene je ne sais pas. On pakèt bann ti zèl ravèt, politisyen visye, vòl ap bay pwoblèm. Ou pa koresponn ansanm ak yo. Ou panse le syèl pral touche kè? Ki kè? Eben. Kayen ta chanje. Lò vyolans vini dan le mond, lè vyolans enstale kò l kèlke pa dan le mond nan kèlke kwen, se pou moun ke y ap fè vyolans sou yo a defann tèt yo. Amèn! Amèn! Amèn! Amen ankò alelouya amen. Personne ne vienne me dire le contraire si gen de textes nan bib la mal enteprete avek lespri de satan ki fè moun konprann ke lè yo ba w yon souflèt sou bò figi goch la se pou vire machwè dwat la Ou ankò se pou w kouri al kache, se tou sa w ka fè paske w ap sèvi Bondye. Enben, ban mwen di w, se pa sa Senyè a ansenye mwen. Nou te esplike w dènyèman sa vire lòt bò machwè a vle di. Deplase kote w te ye a, Al fè menm sa w t ap fè a nan lòt kwen an. Gen moun k ap di mwen, N ap mennen manchèt legliz, ò legliz s on lye de pè. Non, legliz se kote travayè lapè yo vin travay. Gen moun ki di, O wi, legliz s on lye de repo. Pa t janm gen repo nan legliz. Kretyen yo te toujou ap kouri. Yo te toujou ap arete yo. Yo te toujou ap bat yo. Men kèlkefwa yo te konn defann tèt yo tou. Paske Bib la di yo te vayan a lagè. Alò si yon nonm pa konn Labib se pa fòt mwen. Si Ou ret nan vòlò madanm moun, ou ret nan vòlò kòb nan men fidèl yo, ou ret nan okipe afè politik, ou pa okipe w de sak nan bib la epi wap di tenten m pa responsab. Amen esa yo konsa vre. Se pa mwen k kòz sa, chak moun adone yo a sa yo gen pou fè. Amen. Ou ta dwe kite lè politisyen sokipe de la politik. E visye yo visye konsa yo pral nan touye prezidan. Ki son salopri. Ah! Gwo koze wi, gwo koze dans ce peyi tout bagay se salopri nèt. Tenten nèt wi pèp ayisyen nan peyi dayiti. Nan peyi aletranje lè w di la politik waw se kelke choz. Lè yon moun di w li se politisyen, waw! Nan peyi Dayiti, lè w fin fè tout lòt, yo mèt lage kò w nan politik la wi, si w pa bon. Si w gen yon fi w ap koze ansanm avè l, ou gen dezan w ap koze wè w pa bon. Alafen bay fanm nan vag, lage kò w nan politik la wi. Lè fi a pa vle koz avè w di se pèsekisyon. Osi senp ke sa. Wap wè gen fi a pi vit wi. La politik wi. E kote k gen plis odas yo nan peyi Dayiti vòlè wi. Hum! Epi ou pa wè sa yo fè peyi a. Rekite, mekanisyen an kontinye ranje machin. Kite medsen an okipe l de malad yo. Kite syantifik yo kontinye kreye pwazon, kreye maladi dan le mond. Men si w di w se pastè w ta dwe okipe w de la pawòl de Dye. Amen! Lè w vin nan legliz, Letènèl òdone w pou w pa vin avèk bidon vid, Pou gon ti kras lwil nan dènye boutèy la e senyè ap plenn pou ou pou al kontinye travay. Legliz pat janm on lye de pè, lapè a se antre nou l ye men se pa nan legliz la paske legliz la sil te on lye de pè enben nou pa tap bezwen lè sèvis la fini pou n di mon frère que la paix soit avec vous si lapè a deja la poukisa n bezwen swete youn lòt lapè. Se paske nap viv dans un monde de guerre des pasteurs pote tèt yo vin nan levanjil men se lajan yo vin chèche vin chèche lonè yo kandida a la prezidans a la deputasyon o sena yo kandida pou tout pòs nan malpwòpte yo rele politik la. Finalman, legliz la vin pouri tou dènyèman la a, n ap raple ou, nou p ap pran sa lwen, n ap pran tou pre a, nou te wè de federasyon de moun ki nan legliz de responsab mete fidèl yo nan lari pou y al fè manifestasyon kont yon prezidan. Efektivman yo patisipe nan touye l la. Le fèt ke yo mache nan lari a pou di yo pa vle wè prezidan, yo deja patisipe. Ale wè menm te gen ladan yo ki te gen men yo tranpe nan mannigèt yo tou. Gon pastè ki te temwen de kòmandan lame ti manchèt. Non, se pa yon ti manchèt, se yon gwo manchèt. Alelouya! Amen! Amen wi! Se pa yon ti manchèt, nou ka wè se yon gwo manchèt. Amen! Yon manchèt ki ka gaye kaka. Amen! Amen! Alelouya! Gen moun ki di m son bib pou m te pran pito. Se yon enbesil ki pou di bib la se zam ni. Zam kijan? Zam pou touye kisa? Bib la pa ka tue on marengwen. Se absurd sa. Se absurd. Bib la fèt ak fèy papye. E lè on nonm jwenn ou avèk on bib nan men ou, epi l fout on kalòt, ou te mèt gen 50 bib. Wap pran kalòt ou a. Amen alelouya. Se bib la k dim. Se bib la ki dim. Daprè la lwa de Dye. Lè yo kenbew yo rachon dan. Devan w, lalwa te dwe kenbe moun sa a rache yon dan devan l tou. E se sa k jistis. Pa egzanp, nou tande y ap pale de jistis pou prezidan Jovenel. Detwonpe vou. Kèlkeswa sa yo ta fè a, l pap janm jistis pou prezidan Jovenel. Li mouri deja. Lè yo baw jistis fòw ka jwi jistis la. Si yo bay prezidan Jovenel jistis kòman lap jwi li? Pou yo te bal jistis depi lè yo tap denigrel la fò de twa minis nan gouvènman nan te leve pou defann li. Kote direktè jeneral yo sa yo te di? Se sèl Jovenel kap pede mache pale nan tout kote. Mwen menm te wè lap mouri paske l atake de moun avèk virilite, avèk virulans e l pat gon moun kanpe dèyè l pou te reprann sa lap di a. Humm e la l di a wi, di vre wi. Lè w sèl, wap fini sèl. La Bib di malheur a celui qui est seul. Si m leve yon jou m pa jwenn okenn pastè dèyè m Nou pa dèyè m pou m preche levanjil m ap preche a, se pou ou m ap preche l, m ap chita lakay mwen, m pa pral legliz ankò. E pou ou m la a? E pa sa? Sa m ap fè la a? M pa konn ras nou, nou pa pitit manman m, papa m, nou pa nan ras mwen. M twouve la a. Èske m tòde ponyèt nou pou nou ban m lajan? Èske m peze kou nou pou nou ban m lajan? Gade pou wè, tout bandi yo nan peyi Dayiti, yo tout se de jèn, prèske apeprè menm laj. Sak pase? Son bèl jenerasyon nou gen. Gon pakèt moun ki nan gouvènman la se dè demon yo ye. Ou panse pou yon nonm rive senatè, men se yon bib l achte epi l li sòm 51? Non! Se nan baka wi y ale. Yo gen kantite moun pou yo bay par ane, menm lè w wè y ap òganize kanaval ou pa toujou wè gen yon gwoup de moun ki pou mouri? M pa pwovoke gang, èske m pwovoke yo? M pa fè yon diskou hene, m pa pale mal kont gang ni kont chèf gang, m sèlman achte yon manchèt. Achte yon manchèt. Ou al la pèp ayisyen. Just achte manchèt nou nou pa dany se just manchèt nou nou di nap pran wi se just manchèt la selman nou di nap pran nap gaye kaka bandi epi ou wè tout bandi leve bandi sou tout fòm wi bandi a kravat bandi nan gouvènman bandi a sapat tout mandaraj just gaye kaka selman wi atche la on manchèt selman n achte wi. E pou nou youn pa konprann ke se kou youn lòt pou nou koupe, m di se pou bandi a n achte l. Pou pa konprann, ou pral koupe kou m, koupe kou frè Abèl. Nou di n achte l pou bandi. Men ki bandi? Nenpòt bandi. Konn ap santi w lou nan kabann nan. Men pastè pa gen pwoblèm pou yo vin degize yo la pou yon grenn pye wi. Epi yo sanwont yap pale sou moun. Ki mesaj pou nou ta trete la a? Legliz mwen an pa legliz, se sa l di. Pou legliz mwen an ta legliz, Fòm ta ap kou chak ti jèn fi k gen 16 ans 15 ans 16 ans legliz la. Sak pase pastè sila sak pase pastè sila menm ki fèl pa vle wè w pou tèt manchèt la li di legliz la pa legliz men pou manchèt la sèlman mwen m prale. Wi pase se sal fè li menm lè sa m tap gon legliz Epi yo arete m mete m nan lajistis m bay lajan m peye lajan yo lage m yo repran m ankò. Wi. Pastè sa a kanpe nan legliz la yon jou li vin ak yon jèn sè met jèn sè a kanpe m pral ba w istwa apre sa m ap di w sa k pase li di jèn sè sa a nou wè la a Nan semèn nan m chason demon èzili sou li. M poko janm konprann kòman lòt la dou li chason demon sou yon lòt. J konpran ryen pèp ayisyen. Sak pase? Men kòm l ap pran pòz li li pa gen valè, li enferyè, èzili a ap tounen sou li. Lè zile a tounen sou l ankò, se li k ap chase l pou kont li. E m ap pran sanksyon kont li. Ah! Se ou menm a pastè a ki te chase l? Bon, m pa konprann anyen. Ou tande? M reflechi sou bagay la, m reflechi, m ap chèche kle a. M reflechi, m reflechi, m chèche kle a. Lè m jwenn kle a, ou konn sa l ye? Pastè a pran pòz li, l chase demon sou ti dam nan. Apre sa, l di li, pou demon an chase tout bon, fò l kouche avè l. Si se pou sa kite demon m nan tèt mwen, kite l. Pastè a pran pòz li chase demon, demon poko janm chase vre, menl vle tifi a poul kouche avèl pou demon an ka fin ale nèt. Sak pase aprè pastè? Ti dam nan pa dakò, ti dam nan di oh pastè mwen menm pòv mwen menm tyetyetyetye, pastè a fache. Kounya pastè a di lanbe demon ap tounen sou E lè l tounen ankò sou ou, e ou k ap chase l pou kont ou. Kont ou. Ah bon? M pa t ko konprann levanjil. Ah ok. Sa vle di la a, ti dam nan gen demon, misye vini di l chase, kòm etandone ti fi a pa vle kouche avè l, Li di si fi a lè demon an tounen, se li menm k'ap chase l', pou monte kwè l' chase l', kòman l'ap fè tounen? Lè demon an tounen, l'ap chase l' pou kont li. Mwen menm la m' di nou nan levanjil chaje malfèktè, menm jan se'm avèk nan vodou, nou konn se blag? Wal kay gangan, gon seri de gangan pèp ayisyen, pou jwenn tretman fòw fon 7 plumen ansanm a gangan, ou kwè se koze, fòw gangan goutew, pou lespri a travèsew, gen moun ou wè k tonbe nan pon kès, humm, nan mache kay djab, hahahaha. Pise w pa vle m fin chase l. Sa vle di pou l fin chase l la se kòk la, hein, kòk la k pou fin chase demon an, Eske w wè de koze? Pa twò lontan la, ou konn sa pastè a fè? Li pran de jèn fi nan mitan legliz la. M pap di tout bagay non, m pap di tout bagay, se pa denigreman m ap fè. Men fò m pale w de pastè a. Li met yon jèn fi agoch li, yon jèn fi adwat li, nan mitan legliz la. Li di, Nou wè de jèn fi sa yo, m marye avè yo jodi a. Nan mitan legliz la, wi, pèsonn pa di anyen non. Li rale bag nan pòch li, li met nan dwèt sa a, li rale bag nan pòch li, li met nan dwèt sa a, li di, Kounye a, si pou yon jèn gason pale avèk nou. Sa vènn boul pale. Epi ti medam yo reponn wi papa. Alò se sa poum ta fè nan legliz mwen poul ta legliz. Humm antouka ann kite non levanjil la twòp pou mwen. Hehe mwen se nan dosye manchèt mwen m ye wi haha cette question de zen pastè se pa pou mwen pèp ayisyen bon ann kite zen sa nap rantre nan yon lòt dosye ou kwè se koze madanm avoka kanpan bwa kale polisye kanpan bwa kale kliyan ansanm avèk avoka men se kwa listwa pèp ayisyen ann al swiv Koman zen an te ye. Mwen pase nan radio karayib kom mesye pierre menez deplase avet sa fanm. Non e madanm ni kom li di li pa avem se pa vre vandredi a marim domi lakay mwen samdi l domi lakay mwen dimanch li kite lakay mwen a 10 zè nan maten li Waw waw Frè se sè byen eme se telman bo le wap di marim marim waw. Waww. Antre nan zen an dirèk avè nou. Pa antre nan. Nan nou pa pral rapid nou pral rapid nou pral byen donk mesye sa avoka Pierre Ménès se mariw. Mari Milou Betty nou gen 2 zan 8 mwa nap viv nan kay tout moun konnen Ah bon? Yè, Menez dòmi lakay mwen, vandredi, samdi, dimanch maten, li kite lakay mwen a dizè. L avèk dam nan. Dam nan rele Elizabèt Andre, men m gen Kòman w fè konnen yo ansanm? Wi, l avèk dam nan. Men se kliyan l, se avoka a. E pa vrè ditou. Menez ap kondi machin fi a, al mennen l nan travay. Polisye a swiv Menez sou moto. Talè, talè. Pou l te tiye mari m. Tann m yon segond. Menez, si w ap tande, gen yon kle, m gen enpresyon, m pa konn si se kle pa w oubyen kle dam nan. E kle machin nou. Gen youn nan kle yo ki rete, li nan menm. Dakò? Menes, wap tande radyo. Wi. Jounen jodi an, m ap fè politik, mari m ap viv avè m nan kay. Lè m te gen pwoblèm, odyo k t ap sikile nan lari, nou kite zòn 42 a, n al nan yon lòt andwa n al abite. Men m ap viv a mari m nan kay. Ni de lwen ni de prè, Menes di w l kite avèk Beti, se pa vre. Vandredi, mari m lakay mwen, samdi l lakay mwen, samdi l antre a inè di maten. Li pa di kote li te ye? Li te nan lari avèk zanmi l paske li toujou nan yon staff avoka ap bay blag fè politik paske mari m se timoun site solèy li ye jounen jodi an polisye a pran foto mari m li lage sou yon gwoup polisye sou gwoup polisye yo si mari m te gang Marim tap gang site soley li pa li pata pral lekol jounen jodia polisye a lè w gon fanm ou dwe achte epeng ou fèmen koko fi a. Wouy pastè Marcel kenbem. Wouyy Mesye nou tande Mwen wè kot bra kale sa Eske w wè kote bwa kale a mennen nou pèp ayisyen Eske w wè fenomèn bwa kale a sa l fè Mesye lè nou gen madanm nou achte epeng fanm ni mwen marim 2 zan 8 mwa mpap pèdil pou wadèvè moun menès gen 2 pitit a 2 manman pitit manman pitit menès yo poko janm relem on jou nan telefòn pou ta fè diskisyon avèm em konnen yo tout marim gen 2 pitit on gason on fi premye ti gasonl gen 12 ans e men chèk marim kote lap travay sou chèk marim banm moutrem vin a tout prèv mwen gen tout. Wi se pou mache wal reklame mariw. Nou renmen vòlè mari moun trop. Wi cheri se pou mache wal reklame mariw alèz mache ap papye mariw leta ba ou ou gen papye mariw nap kite bon sou pa gen papye mes humm. Ou gen tout Men sou chèk marim. Mezanmi Ave di wa on nèg menm on ti bout papye w Wouuyy senyè Senyè senyè senyè Ou ka fè de kou men l pa pou ou cheri ou pa gen papye mari w ok Kenbe m pastè Map moutre nou foto mwen lè fèt mwen avèk mari m. Wayy manman manman manman Humm Madame nan se tè lap voye nan pwal pa non hein ou pa gon mari photo fèt ou maryaj maryaj etc waw. M pa kite men sou chèk marim men konbyen kòb marim ap travay nan ministè de la jistis. Ooh men men bèk koze a A vle di madanm nan gen tout papye maril genlè se sof ak desè maril li poko gen Men l gen tout papye maril Haa li gen papye maril. Li gen so dgi pèp ayisyen. Li peye tax pou maril. Anmweyy kenbe m pastè. Ou di sa ou di elik fè sa a. Wi vandredi a mari m pa gen lot neg se avek m ap viv men yo koka wi. Eeh brasri nasyonal te debake. maril fè kok pa panse ou ka vòlè maril nan nan nan li pap pèdi maril vendredi men nèg la fè koka sou fanm nan ka mezanmi wo gason humm e menes ki fèm ni m pa gen lòt nèg sou menes avèl map viv nan kay pierre menes. Menas fè ti koka tou wi. Non pa vre. M te nan yon diskisyon avèk mari m. Mari m pa vle m fè politik. Li di, W ap fè politik, w ap sible, jounen jodi a ou pa fè politik. Mwen m pa t tande l. Vin gen yon diskisyon mwen a mari m. Men mari m pa kite mari m. Waww papa isi ou kapab wè li pa preske site non mesye se maril ok. Marann Atò on vye nèg paka fè diskisyon mwen tou Eyy woy woy woy woy woy kenbem Senyè. Marim map viv a marim vandredi a marim lakay mwen samedi l lakay mwen kite lakay mwen a 10 è nan maten nan dimanch men ni. M pap bay manti. Wi Pierre Ménès, mari m. Wi, mari m ni avè l m ap viv, tout sosyete a konnen l men foto mari m men mwen a mari m. Men yo, ban m moutre nou l. E avè l m ap viv. Atò ou wè, kòman ou santi w nan moman an? Pou a yon nèg ou pa gen foto l. Nou pa gen ti foto ansanm, ou pa gen souch, hein? Chèk li nan men w. Kòman w santi w hein pou w pa gen ti foto anivèsè w epi w gen mari kon hahahaha kòman w panse w gen mari sa li pa fè ti koka sou w epi w gen mari mete mete. Viv nan kay em pap fè kado men mwen men marim men men sa e pitit marim. Men pitit mari m, men pitit mwen mari m mennen a lekòl, w ap wè foto m avèk mari m, m ap pibliye yo la, m ap voye yo ba nou. M ap viv nan kay a mari m. Non men kounye an la, pwoblèm nan la se ke. Wi men yo. Foto misye pibliye, sa preokipe w anpil wi. Wi paske e avèk Menes m ap viv, si Menes gen yon pwoblèm e mwen genyen l, kounye a yo pral di e paske avèk fanm l ap fè politik lan, jounen jodi a li tonbe pou fi an, mwen m p ap gade sa, Pierre Renel. M pap gadel kote sa pwale al pwale m pap gadel e pou fi al viv avek maril. Non men si esi menes li menm deside pa viv avèw. Sa e li menm mwen m avek menes mwen avek marim. Alèz jerry alèz bebe kite melo nèg la diw li pap viv avèw mwen menm wap viv a mariw pwen ba. Lè nèg la panse l ka bon sou ou l ka chay li ka pete kouri ki kote an nou lè non waw humm aplodise frèz e sè wap viv ak mari w menm ak mari w wap rete li pa deside mwen menm se mari m pwen ba a yon deba sou sa hehehehe. Ew di w pap pèdi mari w. Non m avèk mari m. Non, Men si li pa vle li menm. Si li deside, bon ou di m te nan front. Paske fi an di ke w al fè l menas lakay li. M pa al fè l menas, m al nan studio a, m pa p bay manti, m al nan studio a e m gen odyo frè, frè dam ki vin la, ki polisye, ki fè m menas, li di l ap tire m, mwen gen odyo yo. M wè l nan studio dam nan Elizabeth Andrea mwen di dam nan Menes se mari m jounen jodi a w pa ka lakoz pou mari w son polisye pou fè tire l m t al nan studio a m p ap bay manti m deplase m ale. Wi men men kounya yon relasyon an di fi a gason se konsantman se fò m dakò fò w dakò si youn pa dakò wi non tande non men si youn pa dakò rete avèk lòt donk. En terme de avoka, se manti. Ou pa dwe bay manti. Pa gen yon moun nan relasyon k pa gen yon pwoblèm nan relasyon. Pa gen da, pa gen lang a dan k pa mòde nan relasyon. Betty Men gon moun pa ki dwe di bay nou manti. sa poko gen 15 jou ou te vin nan emisyon avèl Wi, Petyonvil wi, ok avèk mari m. nan emisyon. Wi m te nan ona Petyonvil a mari m vandredi a tou. M renmen jan Betty ap di maril maril la. Wi maril. Alèz a maril. Vandredi a m nan ona avèl. M fè tout jounen avèl nan la rue. Ok ok ahh. Ke mwen Pierre Renel jounen jodi an vim sou kont fanmiy Elizabeth Andre e vi marim sou kont polisye a tou paske map fè politik sil mouri nan lari an pou fanmiy Pierre Menès pa di akoz de mwen li mouri son bagay Nou pa konn kote l pwale. E mwen pap fè politik. Tout moun konnen m nan politik. Si polisye a ta gen yon entansyon, m pa kwè l ka avanse. Paske la a, Menes vin la a, Menes mete lavi li sou kont polisye a. E ou menm k ap viv a Menes. Ya m, lavi m sou kont fanmi Elizabeth André. Paske mwen m pa t pran Menes nan men fanm. Sa vle di ou pa t rale l anba dèyè pyès moun. Ok. Humm. Kenbe mou papa. Pandan 2 zan 8 mwa map viv avèl. Mwen poze yon kesyon dirèk. Mendes eksplike ke se relasyon avoka kliyan li genyen avèk dam nan. Kisa ki fè w konvenki se madanm li ye oubyen se mennaj li? Ok, e paske gen mesaj jou swa, jou dimanch lan, yon lòt polisye ki rekonèt mwen ki zanmi Mari dam nan. Li di Beti, ou toujou nan 40 be? M di non, m pa abite nan 40 be non. Li di men ma ou non atèkasyon Dèlma 41. Mwen di nan andwa kote m abite a li lwen m pap kab deplase paske Menez gen machin nan men l m pa gen machin nan men m pap kab ni pran moto nan nwit lan. Enpi li di konsa enben oke. Menez nan diskisyon avèk polisye an. Polisye a al swiv Menez a tout fi a. Menm lè w sou avoka, avoka travay le maten, a katrè, senkè, biwo avoka fèmen. E ki lè l te ye lè sa a? Lè sa a l te nan nevè pral nan dizè, lè lòt polisye an rele m nan, zanmi Marie Elisabeth lan. Li di men Maou nan atèkasyon avè ton polisye pou yon dam. E Menes toujou nan stidyo fi an. Menes ap kondi machin dam nan. Èske ou konprann? W ap fè politik? Ya, m ap fè politik, vi m. Nan ki nivo? A ki nivo? Gade je Ronel mesye, nan ki nivo? Nan ki nivo w ap fè politik madanm? Ki nan ki pati nan ki strikti politik ou ye? Mwen te nan mwen te nan mwen mwen mwen nan pati politik e FOPAK. Depi lontan. M te nan FOPAK, de FDL, mwen te nan defile avèk Anèl Belizè. Tout moun konn ki Milou kiyès ki Milou Beti. Jounen jodi a m ap fè politik. Tout moun konnen. Lavi m sou kont. Andre Elizabeth avek tout fanmil paske nenpot sam genyen sou kont fanmil paske mwen m pa al chèche moun kont m ret lakay mwen map viv. Ok donk aprè sak pase a la ou toujou prè pou rete a mari w? Non sa pral depan de Eminence mwen m pa konnen m kite a marim vandredi a l te lakay mwen samdi l domi lakay mwen dimanch nan maten l kite lakay mwen a 10 è li ti cheri pase bon fèt jounen l deyò. Waww Wè la jistis gon bagay ki rele dwa marim aprann dwa fòl konn sak rele pa bay manti wa dam nan di wa dam nan pa vin bay manti pa vin pran pòz ou pa fi an e bagay avoka w ap regle non se pa vrè ditou mesye a polisye a patap pati dèyè Ménès li swiv Ménès 2 fwa m pa konn plenyen polisye a ni an pit ni an penti e m bal chèche konn nimewo polis telefòn polisye a pou m jwenn avèl. Vim sou kont polisye a, vim Enès sou kont polisye a tou. Paske map fè politik. Ok. Donk euh bon yo paka antann yo pa gen pa gen posibilite pou yo antann yo. Non men. Sa pi rèd ke bwa kale wi. Banm di w, banm di w, banm di w. Manmi yo 4 moun ki nan bagay la se sak pwoblèm nan. Tande tande tande si n konprann byen Betty di w li menm se mari l li konnen li te vwa mesye a a e pawòl Betty men sèl sa m ka di Betty m pa konn si w t ap tande radyo a Menès di li menm li pa avè w ankò. Non e pa vre Menès pa ka bay manti gen bagay m p ap repete sa rete pèsonèl mwen a mari m gen bagay mwen p ap di nan radyo a. Ke mwen a mari m nou pa separe. Nou nan yon ti diskisyon. Nou nan diskisyon vre? Ya, nou nan diskisyon. Men vandredi mari m lakay la, samdi l lakay la. Li kite lakay mwen a dizè nan maten. Non men diskisyon sa a se te avan vandredi a oubyen se apre vandredi a? Avan sa. Sa se mari Betty papa isi sa se mari Betty. Yè m gen ti frè m ki nan edh ki voye mesaj ban mwen k dim sak pase la men m wè non w ap pibliye nan rezo nan kesyon w nan 5 segond bagay sa m di bon se pa grav e sa m fè m rele ti frè m nan k nan BLTSA l di m li te gentan gen enfo yo se sa l ap fè la e Epi m di bon, si se si se konsa, pase ke mwen m pèsonèlman m pa konnen m gen pwoblèm ak pèsòn moun, pase mwen m m ka di m pase reprezantasyon nan peyi a, m te kandida pou majistra, e m gon karyè tribinal, m fè plis ke 13 ap travay tribinal kòm responsab pò e alò tribinal premye enstans Pòtoprens kòm responsab sonorizasyon e de la etan m ale e. lekòl de dwa, mwen jodi a m avoka m nan bawo Tigwav, m panse e bon petèt misye ka pa konn sa l fè a. Lè w di misye sa vle di ou konn kiyès ki fè sa? Toutafè. E Elizabèt Andre se kliyan m ok, li gen biznis li nan 40 B, mwen gen de sèvis mwen konn rann li, dimanch Li te bezwen gaz. M konn al dè, m konn al dè pase vi avèk reyalite a nou tout konnen l, gaz la pa fasil. Men lè m rive nan 41 m toujou gen ekip pa m depi m rive ki fasilite m pou m jwenn gaz la. Epi m al dèyè gaz avè l nan moman an misye te, polisye a te nan yon altèkasyon avè l. Epi lè polisye a nan yon altèkasyon avè l, li di misye bon nou pa t gen twòp tan ansanm, nou gen 3 mwa se manti w ap ban mwen. Bon Nou pa ansanm ankò. Alò, ekskize m pou ekspresyon an, l di kite dèyè l an repo. Epi misye swiv mwen nan 38, lè l rive, men 38 se kote tout ekip mwen ye. Epi m kanpe de kote, misye ap fè altèkasyon avèk dam nan. M saj, li pran telefòn li, l ale. L al rejwenn Beti. L al rejwenn Beti. Milou Beti. Li bay tout enfo de dam nan. Betty vini vin fè dezòd nan biznis dam nan epi aprè tout sa misye fè li di lòt zanmi dam nan se pa ankò fini li gen lòt bagay lap fè toujou. E poukisa se lò vini dabò ou kwè misye e polisye e polisye an fonksyon ou ta kapab ale nan enspeksyon jeneral e pi. Bon ou pat konn si misye te vyolan konsa? Non. Ou genlè te bo pou misye anpil wi, misye pa deside kite. Mèt la papa ou te ka mouri chè. Se sa mwen. On moun pata avè on moun ou pa avèl ankò mpa wè ki pwoblèm misye gen nan sa. Men mèt la ou pa deside kite kliyan an tou? Se sa ou te di. Papa nou e se kesyon m mande mèt la. Koze yo pa piti ditou. Byenvini nan Ayiti, peyi spesyal. Mezanmi gade imaj sa. Eske w wè kot kòripsyon an rive? Ale wè papa pitit la k pa vle ba li kòb wi. Kounye a pou manman an monte yon machin. Ay manman a pitit pase w pa ta ka monte sou yon pitit moun konsa. Ay chita l chita sou timoun nan. Mesye okipe pitit nou ok. Humm ki istwa hehehehe ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa antouka pèp ayisyen janm toujou renmen dil ayiti dictature la pèl dè zanti ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vèra ki moura kakara nap fè plas a vwad lamerik pou rès enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo randevou kase nan yon ti tan ki pa twò long. Aktyalite ap mennen nou dabò nan Kongrè a isit Ozetazini kote ke pwojè lwa sou transparans pou konplisite kriminèl ayisyen ak anpil lòt pwojè ankò te jwenn vòt nan Kongrè a. Jeanty Augustin Junior, kolaboratè nou, te sou plas. Jodi mèkredi 3 me 2023 a, komite ki responsab zafè relasyon etranje nan Sena a te reyini pou diskite sou yon bann pwojè lwa E pami tout pwojè lwa sa yo, Ayiti te gen youn ladan yo. Pwojè lwa sa egzije Sekretè Deta a pou soumèt yon rapò chak ane bay Kongrè a sou lyen ki genyen ant gang kriminèl yo ak elit politik e elit ekonomik ayisyen an e pwofite tou pou mande sanksyon pou elit ekonomik sa yo Elit politik sa yo ki enplike nan aktivite kriminèl sa yo an Ayiti. Depi mwa fevriye, Senatè New Jersey a, Menendez Robert, te soumèt yon pwojè lwa sou transparans pou konplisite kriminèl ayisyen an. Pwojè lwa sa a ki te gen tan li 2 fwa nan Sena a avan yo te voye l devan Komite sou Zafè Relasyon Etranjè Sena a, te gen sipò 4 lòt senatè, Repibliken Marco Rubio, Florida, Demokrat Kaine Ting, Virginia, Repibliken Ted Cruz, Texas, e Booker Cory, New Jersey. Plizyè lòt pwojè lwa te sou tab la. Aprè lekti yo, diskite sou yo, yo jwenn yon vòt favorab nan men Komite Zafè Relasyon Etranjè Sena a. Kounya, pwojè lwa sa yo ap gen pou soumèt devan Asanble Jeneral Sena a pou yon lòt diskisyon e pou yon lòt vòt. Jeanty Augustin Junior, Washington, pou voa Kreyòl. Mèsi Jeanty Augustin Junior, òganizasyon unesco te òganize yon seremoni nan okazyon 30 tyèm anivèsè jounen mondyal libète laprès la, sekretè jeneral Antonio Guterres te pale ak òganizasyon non gouvènmantal la, Reporters Sans Frontières li menm fè soti yon rapò sou libète laprès atravè lemond, Valerio Saint Louis depi New York. Nan okazyon trantyèm anivèsè Jounen Mondyal Libète Laprès la, òganizasyon unesco te òganize yon seremoni chita pale nan katye jeneral Nasyonzini an nan New York, e Sekretè Jeneral Antonio Guterres atravè yon mesaj videyo pre-anrejistre li te pale. On this and every World Press Freedom Day, A the chak world fwa must nap speak selebre Jou Mondyal pou Libète Laprès, mond lan dwe pale avèk yon sèl vwa. Sispann menas ak atak yo. Sispann arete epi prizonye jounalis yo paske y ap fè travay yo. Sispann manti epi fè dezenfòmasyon. Sispann vize laverite ansanm ak moun k ap di laverite. Kòm jounalis ki kanpe pou laverite, lemond lan kanpe ansanm avèk yo. Bò kote pa l, menm jan li fè chak ane, òganizasyon Repòtè San Fwontyè lan pibliye klasman mondyal li sou libète laprès la. Nan evalyasyon ke li fè pou ane 2022 a, li jwenn ke nan 180 peyi, libète laprès la menase, E nan 70 pousan de ka yo, laprès la ap fè fas ak gwo pwoblèm. Clayton Wymers ki travay avèk Reporters San Fwontyè pale pou l di. Te gen 533 jounalis nan prizon atravè mond lan daprè ankèt ke nou mennen. Yon lòt faktè k ap ogmante difikilte travay jounalis yo atravè mond lan se dezenfòmasyon an ke itilizasyon entelijans atifisyèl yo ap ogmante. Nan mwa mas la, Moskou te arete yon jounalis ameriken ki se repòtè pou jounal Wall Street la. Yvonne Gershkovich sou akizasyon espyonaj, akizasyon ke jounalis repòtè a te demanti. Reimers fè remake ke baboukèt sa ke peyi Larisi mete sou medya yo te ogmante apre envazyon an nan peyi Ikrèn. Sa nou te wè se te yon baboukèt ke yo mete sou koze lagè a sou entènèt la, sa ki vin diminye kapasite jounalis yo pou yo kouvri gè a e rapòte sa ki reyèlman t ap pase. Nou te wè tou fòs lame Ris la ki te vize medya yo sou chandbatay la nan Ikrèn e yo te arive touye 8 jounalis, sa ki klase Larisi an 164 yèm pozisyon pami peyi ki respekte libète laprès. Peyi Azi de Lwès yo tou jwenn pi move nòt selon rapò endèks libète laprès la. Peyi Vyetnam klase an 178 yèm pozisyon sou lis la. Yo mete gwo baboukèt sou repòtè yo ak kòmantè nouvèl yo. Nan ka Lachin ak Kore di Nò, pa gen libète laprès. Li tou senpleman pa egziste. Repòtè ak jounalis yo nan peyi Iran te fè fas ak represyon lè yo te kouvri manifestasyon sa a ki gen rapò avèk Mahsa Amini ki te mouri apre ke lapolis te arete l. Evalyasyon peyi afriken yo sou libète laprès la ak medya yo te desann tou ane pase. Nan peyi Amerik Latin nan, Repòtè San Fwontyè te voye avètisman pou sa yo di ki se yon mank de responsablite bò kote otorite yo lè yo touye jounalis yo. Asasina jounalis envestigatè Jeff Germain ki te mouri anba kout kouto nan mwa septanm nan te kontribye pou desann endèks peyi Amerik Latin yo nan klasman an. Nan klasman mondyal Repòtè San Fwontyè sou libète de laprès la, Ayiti tonbe yon ti kras pi ba ane sa a. Nan endèks libète de laprès mondyal la, Ayiti ki te 70 zyèm sou 180 peyi an 2022, kounye a desann nan 99 zyèm pozisyon sou 189 nasyon, daprè Repòtè San Fwontyè. Òganizasyon an kwè ke jounalis ayisyen yo viktim de yon mank de resous finansye, absans sipò nan men enstitisyon yo, avèk aksè difisil a enfòmasyon. Li konstate tou ke depi 2 zan, jounalis ayisyen yo tounen sib pou gang yo e yo viktim kidnaping oswa asasinay avèk enpinite total. Nan domèn dijital la, òganizasyon unesco a di ke jounalis fi yo ap resevwa plis menas de pli zan pli, e nan kèk ka, yo menm atake yo fizikman. Repòtaj adaptasyon an kolaborasyon avèk Veronica Baldares Iglesia de voa News e Valerio Saint Louis pou voa Kreyòl, New York. Mèsi Valerio e nan okazyon sa gen yon nòt ki soti nan depatman deta ki felisite jounalis yo pou bon travay ke yap fè ki pèmèt ke nouvèl ale pasi pala Pandan ke enben genyen Sekretè Deta Ameriken Antony Blinken, li menm ki te patisipe tou nan yon konferans ke Washington Post fè, li menm li denonse yon pakèt peyi ki yo menm ap eseye mete baboukèt nan bouch jounalis e li sitou mande liberasyon jounalis Washington Wall Street Journal pito Evan Gershkovich ki li menm enben li nan prizon nan peyi la Russie. Lòt pwen nan aktyalite a, la Russie enben gen Kremlin ki afime ke Ikrèn lanse yè swa 2 dron sou rezidans prezidan Ris la Vladimir Putin, otorite yo konsidere tankou yon tantativ dasasina sou lidè peyi a, e gouvènman Kyev la li menm. An palan de Ikrèn, li demanti akizasyon sa yo. Etazini di li menm li pran anpil prekosyon sou deklarasyon Larisi yo, li di ki entèsepte 2 dwòn Ikrèn te vize Kremlen nan Moskou. Sekretè Deta Antony Blinken li menm li di ke li pa ka konfime koze sa e li di tou ke Tout pawòl La Risi di fò yo pran yo avèk prekosyon. Epi fòs Ris yo touye 8 sivil oubyen 16 sivil nan yon atak sou vil Kherson nan pati sid peyi a. Bonbadman yo te touche yon makèt ak yon gar nan kapital rejyonal la e frape tou kèk vilaj tou pre. Moun kapab te wè pakèt san ak debri anndan makèt la. Otorite lokal yo nan Kherson anonse yon kouvrefe ki ap kòmanse vandredi kap vin la. Lòt pwen nan aktyalite administrasyon Biden nan, n ap pale de imigrasyon, ajoute 3 peyi Amerik Santral nan pwogram imanitè reyinifikasyon familyal la. Jean Robert di nou ke anons sa fèt pandan yon rankont ant otorite amerikèn yo ak otorite meksikèn yo. Donk Jean Robert son yon nouvo devlopman nan kesyon imigrasyon isit Ozetazini, son petèt yon nouvèl ki kapab fè peyi Amerik Santral sa yo Ajoute 3 nouvo peyi sa a ki ajoute nan pwogram nan, sa montre ke menm apre yo fin leve pwogram, yo fin leve Tit 42 a, enben pwogram imanitè Biden nan l ap kontinye pou tout lòt peyi ki te deja ladan l yo, tankou Ayiti. Etazini ap kenbe restriksyon pou imigran san dokiman legal ki vin mande azil sou fwontyè sid li pataje avèk Meksik apre l fin leve lwa sanitè Tit 42 a 11 me k ap vini la a, Dapre anons minis afè etranjè Meksik la, Marcelo Ebrard fè apre yon rankont avèk reprezantan La Mezon Blanch yo, Etazini kapab aksepte anviwon 100 mil imigran kap soti Salvadò, Gwatemala avèk Ondiras, dapre pwogram reyinifikasyon familyal gouvènman an te anonse semèn pase a. Otorite yo pa bay yon dat presi ki jou pwogram sa a lap kòmanse. Prezidan meksiken an, Andres Manuel Lopez Obrador, te rankontre Konseye Sekirite La Mezon Blanch lan, Elizabeth Sherwood Randall ki te nan tèt yon deleregasyon pou diskite kesyon imigrasyon an avan Etazini leve lwa sanitè Tit 42 a. Meksik konn aksepte imigran Etazini depòte dapre politik Tit 42 a ki pèmèt li mete deyò rapidman imigran tankou Kiben, Ayisyen, Venezuelyen avèk Nikaragweyen ki eseye antre nan peyi a san dokiman legal. Anons madi 2 me a endike pwogram imanitè sou kondisyon pou imigran Venezuelyen, Ayisyen, Kiben ak Nikaragweyen ap kontinye rantre legalman Ozetazini apre La Mezon Blanch mete fen nan Tit 42 a 11 me k ap vini la a. 300 mil imigran chak ane, swa 30 mil chak mwa k ap patisipe nan pwogram nan. Yo elaji l tou pou ajoute yon lòt 100 mil imigran Gwatemala, Ondiras avèk Salvadò, ki se yon gwo nouvèl. Yo konfime se konsa y ap aplike lwa a. Yo di nou tou y ap adopte lòt mezi dapre lwa pa yo pou aplike sa k mache pou Tit 42 a, Men itilize lòt mezi legal akoz moun yo desi apre yo anonse Titan 2 a ap leve 11 me kap vini la e yap kapab ale Ozetazini. Pou rezon sa yap vini sou fwontyè a avèk fo enfòmasyon avèk lide ke yo konprann ke yap kapab rantre Ozetazini. Yo fè yo remake l klè sa pap kontinye konsa. yo p ap kapab travèse fwontyè a. Yon lòt kote, administrasyon Biden nan mande Pentagòn nan deplwaman 1,500 soda adisyonèl pou al sipòte 2,500 gad nasyonal sou fwontyè a pou yon peryòd 90 jou. Pòtpawòl Mezon Blanch lan, Karine Jean-Pierre, di desizyon an ap pèmèt ajan ladwann avèk pwoteksyon fwontyè yo konsantre sou aplikasyon lwa sou imigrasyon, pandan ke sòlda yo, yo menm, y ap fè travay administratif la tankou Siveye liy fwontyè Etazini pataje avèk Meksik. Joubert Philippe, voa Kreyòl, Washington. Ou toujou sou voa Kreyòl, wap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen. Nou pral nan Brezil kote ke enben lapolis fè pèkizisyon kay ansyen prezidan Jair Bolsonaro. Ann al wè sa pi pre. O Brezil, lapolis fè yon desantdelye lakay ansyen Prezidan Jair Bolsonaro e yo arete 2 manb pèsonèl li nan kad yon ankèt sou falsifikasyon kat vaksinasyon kont Kovid 19. Ansyen prezidan de dwat la konfime jodi mèkredi a ke lapolis te anvayi lakay li nan Brasilia. Mwen sezi pou pèkizisyon sa a. Mwen pa falsifye anyen, dayè mwen pa pran vaksen. Vwala. Ansyen prezidan an pale konsa ak jounalis devan rezidans li jodi mèkredi a. Jair Bolsonaro se yon politisyen ekstrèm dwat ki te dirije Brezil soti 2019 pou rive 2022 e se Prezidan Luiz Ignacio da Silva ki aktyèlman o pouvwa ki ranplase l. Fò n di ke ansyen prezidan Jair Bolsonaro se yonn nan grand figure nan lè ki te gen kesyon vaksen an. ki li menm tankou l sot di l li menm li pa pran vaksen e l te toujou mete remete an kesyon kesyon kovid 19 la. Lòt pwen nan aktyalite a enben gen yon gwo zotobre Nasyon Zini pou sekou dijans ki mande garanti pou livrezon asistans imanitè nan Soudan. Yon repòtaj Serge Rodrigues. Yon gwo responsab Nasyon Zini pou sekou dijans egzije garanti bò kote tou 2 faksyon rival k ap tope kòn yo nan Soudan, yon fason pou fè livrezon asistans imanitè nan peyi a, nan moman popilasyon a viv nan mitan afwontman paske 2 belijeran yo pa respekte yon trèv ki byen kapab pwolonje a minui. Lame soudanèz la, konbatan paramilitè, ap lanse akizasyon youn sou lòt dèske se li menm ki pase trèv la anba pye. Dapre kèk ekspè, trèv sila ap pèmèt yo evakye sivil an tout sekirite nan moman negosyasyon endirèk ap dewoule aletranje. Yon rezidan kapital la di gen afwontman ak eksplozyon ki fèt nan Khartoum alòske yon lòt li menm pale de avyon militè ki t ap sivole espas ayeryen kapital la. Kowòdonatè Sekou Dijans l'ONU, Martin Griffiths, lanse kri dalam li a nan vil Port Soudan ki se yon distans 850 kilomèt a lès kapital la, Khartoum. Maten an, nou fè 2 kout telefòn pou abòde detay angajman sa yo. Youn nan apèl yo, se te avèk Jeneral Burhan e lòt la se te avèk yon gwo responsab soudanè nan sosyete sivil la ki alatèt yon òganizasyon ki kontinye ap pote èd bay popilasyon an. Nou te gen yon bon diskisyon avèk chak ladan yo. Kòdonatè Sekou Dirjans Nasyonzini an ap chache kounye a jwenn asirans nan men reprezantan faksyon RSF la. N ap chache yon rankont ak reprezantan fòs soutyen rapid la ansanm avèk fòs lame soudanèz la dekwa pou nou ka klarifye bezwen ak responsablite nou. Nou vle pou sa fèt rapido presto. Se sou sa nou te diskite pandan apèl maten an. Ou toujou sou voa Kreyòl, w ap suiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen. Aktyalite a nan peyi Dayiti, daprè chif sèten òganizasyon dwa zimen, anviwon 100 moun mouri anba bal bandi nan masak sou Smatla ak 264 lòt mouri atravè peyi a pou mwa davril 2023. Renan Toussaint. Plizyè strikti dwa zimen tankou Òganizasyon sitwayèn pou yon nouvèl Ayiti, OCNH, ak Fondasyon Je Klere FJKL, prezante rapò ankèt yo pa rapò ak zak kriminèl yo nan peyi Dayiti. Masak nan katye Sous Matla ki nan komin Kabarè, selon yon bilan pasyèl FJKL, 100 moun mouri, pami yo 13 manm menm fanmi, fanmi Waking, nèg ame dekapite plis pase 8 timoun ki asasinen tou. Pou kounye a, gang ame kontwole 9 lokalite nan rejyon sa a kote Leta absan totalman, daprè FJKL. Bò kote pa l, nan kad prezantasyon rapò mwa avril 2023 a, Mèt Kami Occius, ki se kòdonatè jeneral OCNH, mande kominote entènasyonal lan pou vin ede Ayiti fè fas pa rapò ak sitiyasyon sa. Sitiyasyon an merite yon entèvansyon urgent ki dwe fèt pou pote dè solisyon e lè sa tou nou kwè òganizasyon dwa zimen yo pa sèlman ap rete pou fè rapò sou kesyon pwoblèm sou ka domisid men fòk gen yon lè nou fè de rapò sou pwogrè, de rapò sou envestisè ki rantre nan peyi an de rapò sou kantite lekòl ki kreye, de rapò sou kantite biznis ki kreye, de rapò sou kantite inivèsite ki kreye, de rapò sou kantite jèn ki soti nan fakilte men ki pa t ap travay men ki vin travay. Nou kwè se moman pou n kontinye pou n fè travay la pou n pa sèlman ap pale de pwoblèm men yon lè pou n pale de solisyon. Pandansetan, popilasyon an rete an mòd bwa kale pou kapab kontrekare Fenomèn ensekirite a an Ayiti, Renan Toussaint pou voa Kreyòl, Pòtoprens. An palan de operasyon Bwa Kale oubyen mouvman Bwa Kale a, enben gen moun ki gen rezèv paske ta sanble ke enben gen posiblite pou moun ki pa ki inosan ta viktim nan mouvman e gen yon kesyon tou idantifye moun pa rapò ak jan yo ye, vizaj yo, donk se kesyon ke anpil moun ap poze. Pandan se tan genyen elèv lise Horatius Laventure kap mande pwofesè nan sal de klas yo. Nan kad konferans pou laprès sa, ansyen premye minis peyi Dayiti an, Claude Joseph, pat pase pa kat chimè pou ankouraje popilasyon ayisyèn nan mobilize pou dekapote gouvènman Ariel Henry an. Malerezman, jodi a gen yon pakèt aktè politik ki fè silans paske gen yon spect de sanksyon kont de moun si yo mobilize. Nou menm nan ede nou pa kwè sa. Nou kwè ke fòk pèp ayisyen an mobilize e lap inisyativ pa nou. Nou genyen pou nou pran desten nou an men, pou nou mache nan lari a pou nou mande pou gouvènman ki la a, Bay talon. Piske yo pa kapab. Chèf pati politik ede a drese yon tablo sonb sou sitiyasyon politik, sosyal, ekonomik ak sekiritè peyi Dayiti. Misye Joseph te pwofite okazyon an pou fè kèk pwopozisyon. Ede a mande pèp la pou l mete bon jan presyon, bon jan mobilizasyon sou Ariel Henry pou l kite pouvwa a. Epi, Pou nan lespri atik 149 konstitisyon an, pou Konsèy Minis yo chwazi yon Premye Minis nan mitan yo pou 30 jou. Pandan 30 jou sa a, PM pou ti bout tan an ap gen misyon pou l jwenn yon konsensis nasyonal ak tout fòs viv nasyon an pou fòme yon gouvènman k ap gen pou misyon, 1 kwape ensekirite, 2, Chanje konstitisyon 3, Òganize eleksyon. Ansyen minis afè etranjè peyi Dayiti an te fikse pozisyon l tou sou skandal koripsyon nan konsila Dayiti nan Washington. Se yon sitiyasyon ke mwen menm lè m t ap travay kòm minis afè etranjè, mwen te batay kont li anpil. E gen yon seri de bagay k ap fèt la se swit avèk de travay ke m te fè nan ministè afè etranjè paske mwen menm lè m rive nan ministè afè etranjè pa bliye Nou konbat nepotism. Chèf ede a ankouraje popilasyon an nan kad batay lap mennen pou kapab kwape fenomèn ensekirite a. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. Mèsi Yves Manuel. Donk kou nou wè se te komite direktè nasyonal pati politik Les Engagés pour le Développement ede ki te rankontre ak laprès e kounye a nou pral jwenn elèv lise Horatius Laventure yo kap mande pwofesè nan sal de klas yo. Nou bezwen profesè sa fè 3 semèn nou pa jwenn profesè nou vle profesè e nou nap mande avèk moun ki reskonsab yo pou yo voye profesè pou yo peye yo epi tou si e pa sa nap ba yo bwa kale konbyen moun ki tout elèv ki dakò avèm nan bwa kale a di wi. Se te elèv e lise Horatius Laventure ki yo menm sa yap mande yap mande pwofesè nan sal de klas yo. Kounya nou prale nan Miami avèk Jean Marc Hervé Abellard ki pral pale nou de se yon mwa eritaj ayisyen yo, ann swiv. Se nan lapremidi dimanch la 30 avril a 2023 a nan Shopping Plaza Intercontinental Hotel, ki chita kò l a nan konte Miami-Dade a nan leta Florid, seremoni pou louvri Mwa Patrimwàn ak Kiltirèl a Ayisyen an t ap dewoule. Aprè prezantasyon mo byenveni Klèk Vila Nòf Miami Beach lan Vanessa Joseph a ki t ap a dirije sware sila, Pè Reginald a Jean Marie te envite Granmèt la pou vin a akonpanye yo nan seremoni an nan yo manman lapriyè. Se chantez Fatima Altieri ki te louvri seremoni an ak Im Nasyonal la peyi Letazini ak peyi Dayiti. Gwoup fòklorik NSL la Dans te mete kè kontan nan mitan odyans lan. Malèn Basien, Komisyonè North Miami Beach lan nan diskou li an, li di li enpòtan pou n montre zòt e fè la konprann kontribisyon Ayisyen nan peyi Lèzetazini. Malèn Basien, Komisyonè North Miami Beach lan te voye yon mesaj bay Ayisyen k ap viv an Ayiti yo nan mikwo voa Kreyòl. Mesaj mwen gen pou nou mezanmi. aktè politik yo an Ayiti. Si gen yon lè pou nou mete tèt nou ansanm, pou nou kanpe, pou nou gade adwat, gade agoch, epi pou nou di, mezanmi, li lè li tan pou nou chita, epi pou nou chèche yon solisyon pou nou retire peyi an nan eta li ye la a, ebyen pita ap pi tris. Donk nou konnen peyi si peyi Dayiti pa ka peri ebyen aktè politik an Ayiti yo, sosyete sivil yo, tout sektè yo, tout enstitisyon yo m ap fè yon apèl a nou dirèkteman fè yon chita koze nan peyi a mete tèt yo ansanm mete zam yo de kote. Bay peyi a yon chans, bay jèn yo yon chans. Si w gen yon peyi pou w bati, ou gen jèn, poukisa w kite jèn w ap, ou kreye yon kondisyon pou w fòse jèn yo deyò, alò ke w gen yon peyi pou w bati? Gwoup Klass la te fè moun yo leve danse pou fèmen sware sa a. Depi nan lakou Florid, Jean Marc Hervé Abellard pou voa Kreyòl. Epi mèsi Abela, nap retounen nan peyi Dayiti kote sitwayen yo nan Pòtoprens kontinye reyaji sou mouvman e Bwa Kale a, ann tande Masiado Vilme. Nan Pòtoprens, yon bon pati nan popilasyon an kontinye file manchèt yo pou mache pran bandi nan kad mouvman Bwa Kale a. Kèk sitwayen ki reyaji sou demach sila pa gen konfyans Ke mouvman an ap bay rezilta yo bezwen an. Reyalite Bwa Kale a jis ta sipoze rive jousobou lakay yo. Men nòmalman kòm etan done moun ki ba yo zam nan, ki ame yo a, se li menm ki alatèt peyi a, se sa k ap fèt Bwa kale a pap rive kote l dwe rive nan kè. Fòm se mouvman sa a kapab rezoud kriz oubyen fenomèn ensekirite a. Gwo tèt yo pap kite pap kite sa fèt. Pase pase li pa nan avantay yo. Kèk lòt menm kwè mouvman Bwa kale a se yon malè pandye sou lavi yo. Selon sa yo fè konnen gen anpil inosan ki deja viktim nan mouvman sila pandan yo pa gen anyen pou wè ak aksyon bandi yo ap mennen. Mouvman Bakaly a mwen li fèm vrèman pè anpil janm te konn ap mache pa rapò jounen jodi nan Bakaly ap vin paka mache. M gen nenpòt 3 zanmim Dèlma, nèg se Dèlma yo fè lari Ti dènyeman, yo tiye yo inosamman Kanapevè. Sa yo tiye Kanapevè, gen youn yo tiye l Kafè pandan l bay kay papa l e timoun zòn li e Kafè li abite. M santi m menase pa rapò a mouvman Bwa Kale a paske nan lari m ap dòmi, nan lari m leve, nan lari m fè tout se ki è nesesè. E m gen tatou sou kò m paske gen de vizaj w ap gade nan moman an la ou pa t konn wè. Kè w pa ka pa enkyete. Papi Takeyè 2 me a, abitan nan komin Petyonvil touye epi pase anba dife pou pi piti 7 prezime bandi. Toutfwa, moun te kapab tande kout bal ki kontinye ap chante nan plizyè zòn rejyon metwopolitèn nan pandan tout jounen mèkredi 3 me 2023 a. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Mèsi Machado Vilmé. Machado Vilmé sot abòde kesyon sa ki kontinye ap domine aktyalite a. Non sèlman o e mouvman Bwa Kale a ap domine aktyalite a men kounye a gen anpil moun ki gen rezèv, gen kesyon y ap poze sou jan egzekisyon yo ap fèt e e tankou yonn nan moun yo sot di la gen moun ki inosan e ki yo menm enben yo peye pou koupab. Donk n ap chache lòt reyaksyon ankò sou kesyon sa. Kounye a nou pral pale de kanabis isit Ozetazini avèk Sandra Lemaire. Nan moman kote yon pakèt magazen ki vann mariwana ap louvri toupatou Ozetazini, anpil responsab lasante gen kè sote dèske fason yo prezante dwòg la epi ofri divès pafen ta kapab atire jènjan ki gen mwens ke 21 nan. Dapre CDC a, Sant pou Kontwòl Maladi a, mariwana ta kapab koze dega nan sèvo tinedjè paske sèvo yo poko fin devlope. Sa ka debouche sou difikilte pou panse epi diminye kowòdinasyon moun nan. Katherine Keyes se yon pwofesè epidemiyoloji nan Inivèsite Columbia. One thing that's Li di mwen kwè yon bagay ki poze yon defi se ke endistri kannabi a ap evolye rapidman, donk nap reyaji ak pwodwi ki sou mache a epi nap eseye fè rechèch sou ki tip pwodwi ki pi popilè pami jenès la ak adilt yo. Nan New York, kote yo te legalize mariwana pou rekreyasyon nan mwad mas 2021, leta entèdi maketing ak reklam ki vize timoun ak minè yo. Leela Hunt travay pou biwo eta New York ki jere kanabi. labor ban that you would see in tobacco isn't really something that is a policy option for us since the cannabis plant itself has. Li di nou pa vreman gen opsyon pou nou entèdi yon pafan kanabi an patikilye menm jan nou te konn fè sa pou tabak. Paske plant kanabi a pou kont li genyen ou pafen. You know, we we can regulate until we're blue in the face, but the the Li di, truth ou is konnen, nou ka enpoze tout kalite restriksyon, men verite a se ke se yon patenarya ant moun ki plenyen yo ak moun k ap mete règleman an plas pou pwoteje jenès la epi gen paran yo tou paske lè timoun nan pote pwodui a lakay li, li enpòtan pou paran yo diskite sou kisa li ye, kijan y ap sere pwodui a e asire ke timoun piti pa ka ni wè yo ni gen aksè ak yo. Anpil varyete kannabi te gen non ki atire jènjan yo byen lontan anvan yo te vin legalize. Itilizasyon mariwana, itilizasyon kanabi kòm medikaman pèmisib nan 37 eta ameriken. Pandansetan gen 21 eta ki pèmèt itilizasyon mariwana kòm rekreyasyon. Responsab lokal yo atann yo aske se gouvènman federal la ki tabli standar nasyonal yo. Sepandan, se yon opsyon ki pa posib pou maketing kanabi paske mariwana toujou ilegal nan nivo federal la. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. Mèsi Sandra, e se avèk repòtaj sa sou kanabis ke nap mete fen nan pwogram nan. Jodi a se trantyèm jounen libète laprès e te gen venteyenyèm e klasman Reporters sans frontières ki te soti nou tande ke Ayiti an 99 vyèm pozisyon donk li pèdi pratikman 29 plas paske ane pase li te 70 zyèm. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun non pa m se Fouco, randevou kase nan yon lòt videyo, bizou bizou one love. M ranmase pakèt mwen kòz abitan pa mize lavi l m prale men m ap kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun n ap kwaze nan lòt videyo orevwa.